Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti mwen kòm yo nou kontan avèk ou jodi an se samdi 11 fevriye 2023 e nou kontan avèk ou nan nouvèl video sa ke nou pote pou ou la avan nou antre pi lwen pi fon Pi danble nan enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, n ap di yon gran mèsi ak toutan fanatik zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, tout moun k ap sipòte kanal sa e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a n ap di ou mèsi pou kontribisyon ou e n ap di ou mèsi le fè ke ou fè e donk chwa de TV lakay Haïti pwen kòm pou enfòme ou sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Medam e mesye nouvèl la se kisal ye la polis kontinye ap mache sou fyèl vitelòm e nan moman nap pale la a anpil anpil anpil rèl nan baz vitelòm paske la polis debake nan baz vitelòm yè e ki se e dòk vandredi a eben la polis fè anpil anpil anpil dega e la polis arive kraze yon dwòn nan pou vitelòm. E lapolis tou ki yo menm deside la a, kesyon Vitelòm nan e se sa popilasyon an ap mande ak lapolis ti grenn chans sa a, retire Vitelòm donk nan figi moun. Se sa anpil moun souvan kòmante anba chak videyo nou poste ki pale de chèf gang sa a pwisan, chèf de gang sa a Vitelòm inosan. Medam e mesye, lapolis la ki mennen operasyon derasinen Vitelòm, yon operasyon dechouke Vitelòm. Yon operasyon deniche Vitelòm ak tout akolit li yo, tout sila yo ki fè pati de gwoup gang sa a ki pote non, e m pa konnen si se Vitelòm oubyen kòman gwoup gang sa a rele, men se Vitelòm k ap dirije l e nou wè ki kantite lòbèy, ki kantite pwoblèm nèg sa yo bay otorite yo e. Pou wè de twa nèg ak zam nan men ilegal epi kap bay Babylone pwoblèm kap bay lapolis bout teren sa son gwo derespektan enben nou pral envite w gen detay nan video sa kote nou pral envite w enben tande TT ki li menm tap bay plis detay konsènan operasyon sa atak fewòs sa ki arive enben andomaje yon drone pou Vitelhomme e nou pa konnen ki lòt bagay ankò ke lapolis ta ka kraze. Men drone sa se sur et certain ke li kraze la police e ki pat konprann ki sak tap fèt la e lèw gade anlè yo voye zye yo pi yo wè yon drone kap e paweze e pi drone sa se vitelòm kap kòmande se vitelòm kap dirije drone sa men ki kote vitelòm ale poul aprann manevre drone se sa anpil moun ap poze kòm kesyon ki kote vitelòm tou jwenn drone sa e lè wap gade foto drone sa se pa nenpòt ki drone Se yon dwòn pwofesyonèl, se nèg ki konnen ki ka manevre yon dwòn konsa. Enben medam e mesye, lè w tande Vitelòm ap fè la grande gueule, lè w tande Vitelòm ap frape lestomak, prèske kase zo li, enben se pa san rezon men se paske l konnen li gen bagay nan men l e l petèt gen de gwo bra tou ki dèyè l nan sa k ap fèt la. Antouka, bon samdi tout moun, bòn enfòmasyon, n ap tounen. Petèt, gen yon zanmi k toujou pale la, m swete talè lè n ouvri liy lan l pale. Plizyè moun di m jan w ap gade ti dwòn sa la, s on dwòn pwofesyonèl li ye. Li gen kapasite pou l kapte imaj trè trè lwen e avèk yon trè bòn rezolisyon. Ebyen lapolis maten an detui dwòn sa a ki t ap vole sou tèt yo anlè a. Kounye w ka poze kesyon, ki kote Vitelòm jwenn yon dwòn? Premye kesyon tout moun, tout sitwayen ap poze, ki kote Vitelòm jwenn yon dronn? Bon, ou te ka mande kote l jwenn zam yo tou. Èske w konprann sa m di w? Ou te ka mande kote l jwenn zam ak bal yo tou. Kounye a, fòk lapolis gade tou nan dronn nan, kote l soti. Paske gon koneksyon ant Ayiti e la Repiblik Dominikèn tou prè an la. Pa bliye lè yo asasine Nònò ki se t on sòlda enpòtan pou Vitelòm, yo tiye misye ak plis pase 400 mil dola. Se zam y ap al peye sou fwontyè la ke nèg lanmò san jou yo okouran e yo asasine misye yo pran lajan an. Stanley Charles, M gen dwòn? M gen dwòn mwen la monchè. Dwòn mwen la. Èske w konprann sa m di w? Sa vle di ke ou ka kestyone kote misye jwenn bagay sa yo. E map mande leta, bon ki leta, se la pwoblèm nan, paske gon nèg ki di yon bagay, se yon verite li di la yè. Travay map fè jodi a la, m pap janm ka jwenn rezilta. E map toujou santim dekouraje, otan de fwa se moun sa yo ki la kap dirije. Paske travay mwen an pa fè moun sa yo plezi. Mesye si m ta gen yon ekip lòt moun ki vini la a ki gen dimansyon moun, ki gen konsyans, m ka santi rezilta, m ka santi efè travay mwen an. Paske 1, pou w kòmande yon dron, fò w gen kontak pou sa. Dezyèm bagay lan, fò ou gen fòmasyon pou w opere dron nan. Al mande Carl Henry Boucher. e se bagay sa te fè skandal nan operasyon Vilaj de Dye a. Paske pou gen dwòn nan se youn, men opere dwòn nan se yon lòt bagay. Kote operatè dwòn nan, kiyès ki operatè dwòn sa yo? E majorite bandi yo gen dwòn. Izo gen dwòn. Ou pat konn pati sa? Izo gen dwòn anba a. Kòlèg te gen dwòn. E m ap mande m, Si se pa menm drone kòlèg sa a ke Vitelòm ap itilize, paske majorite nèg ki ta kòlèg yo, nèg sa yo vin nan bò Vitelòm kounye a. Sa vle di ke si se pa drone kòlèg la misye ap itilize, jiskaprezan nèg 400 mawozo gen drone kòlèg la nan men yo. Sa vle di chak chèf gang yo, prèske chak chèf gang kounye a gen drone. Ba yo anpil. Ok, donk la sosyete ekoute. Men nan ki nivo n rive. Men ki kote n rive. Ti lapli anba live la wi. Misye di m ap bay manti wi. Ti lapli. Sa vle di se paske pa gen leta wi. Pa gen dirijan. E nèg yo dakò kounye a map tande vòys ti lapli kap fè moral polisye. Son bagay grav wi. Gen polisye t gen volontè e n sot wè l la nan imaj ke m tap prezante talè a la. Gen polisye t gen volontè men pouvwa santral pa gen volontè. Paske polisye sa yo kate a la, yo gen volonte yo menm. Men ki mwayen sifizan leta santral ba yo pou yo kontinye travay. Paske lè nèg la parèt nan zòn nan la, epi nèg yo pete bal, bal, echanj kout bal fèt, ok, epi nèg yo antre nan baz. Epi bandi yo kontinye ap pwogrese. Bon m repran sa m te di talè a. Mwen pa ka konprann pou baz BLTS la a mesye. Menm si BL, bon m di sa pou yon frè mwen. Menm si BLTS nan operasyon, li pa nòmal pou nèg Vitelòm vin pran yon kamyon nan bab BLTS lan la a. Li pa nòmal. M klè sou sa a wi. Menm si, paske e pa tout polisye yo k al nan operasyon. menm si ajan BLTS nan operasyon, li pa nòmal pandan polisye sa yo anba a pou nèg yo vin pran yon kamyon nan bab BLTS la la jodi a. Li pa nòmal. E dayè, polis la konplis nan sa k pase a. Paske enfòmasyon m genyen, yo toujou di gon ekip k ap veye lari a, kot ekip sa te ye? Kote ekip sa? Ekip kap veye sou de la rue Torcel kote li te ye? An kom si ekip la al bwe kob li epi neg yo gentan veye ekip la li pa la yo vin pran kamyon yo fè chofè desann pran kamyon al avel ah mesye nou paka fè sa nou paka fè sa neg yo debake dyèg se pa de kout bal yo pa tire nan dyèg plizyè moun tonbe anba bal. Sa di pandan polisye yo anba wi nèg yo anlè ap pete bal. Paske m te di n sa, bon m raple n sa si n te bliye. Gon fason nèg yo opere. E plizyè kidnaping fèt. Maten an de trè to, zòn Dèlma 32. Anpil kout bal tire. Yon tantativ de kidnaping, moun tonbe anba bal. Paske aktyèlman m di w Vitelòm misye vin alye Izo. Lè w di Izo, di Ti Lapli ki anba live lan la. Lè w di Ti Lapli Izo, ou di Jeff nan Kanaran. Lè w di Jeff, ou di Bogi, Big C, ou di Makès nan Lafito, nan Sous Matla. Lè w di Jeff nan kanaran, ou di Izo, ou di Ti Lapli, ou di Ti Makak nan Laboul. Kounye a nèg yo ap aranje yo pou yo ap etann yo sou tout Petyonvil. Plizyè dizèn lekòl fèmen pòt yo akoz ensekirite. Ki kote? A Petyonvil. Dan le tan, yo te di w ke se anba lavil ki pa bon. Ah anba lavil ki kout bal, m pa pral anba lavil. Ebyen kounye a se prèske tout peyi a. Sof kote la ti lapli ap ouvè kòl ke l pa ka ale. Li gen yon bèl kay lap konstwi gran gwav, li pa ka met pwent pye l gran gwav la. Sèl kote l pè desann se nan nip la la. Muscadin ap griye l. Men pòtoprens son pakèt betizè, ransè, blofè kap fè foulay. Yap fè krèy epi lavi kontini. Ou pa wè komisè a dou li gen plizyè li gen mennaj li yo fòk li okipe yo. Li gen madanm li gen mennaj fòl okipe l komisè pa gen pwoblèm. Ou konprann sa m di w sa pa grav. Sepandan se foulay yap fè sèlman anyen ankò. Sa vle di ke. Lè w gen tout baz sa yo e anplis lè w di Izo ti lapli ou di Jeff kanaran ou di Vitelòm paske m di w Vitelòm vin byen avèk Izo par le byè de sòlda l sa t tonbe a t rele Nònò Nònò se te bon zanmi Izo lè w di Izo ou di Je Pèp ti Gabriyèl nan Site Solèy nan Bwouklin lè w di Je Pèp ou di Kempès sou Bèlè. Ou di kempes sou bèlè lè w di kempes ou di je pèp ti Gabriel ou di 400 mawozo wi gon pati nan 400 mawozo ki te toujou a nèg bèlè yo m te toujou denonse sa ou di egalman savyen Luckson nèg sa yo se bon zanmi Luckson yo ye nan savyen nou wè sa k pase. Eske nou wè nan ki nivo gang nan òganize nan peyi a? Men fòk gon repons ki bay. Sa a di ke jodi an la nèg yo kòmanse atake Vitelòm nan baz li. Kontinye atake misye. Zafè pran presyon, entimidasyon, panik, etsetera, matrakaj, divèsyon non! Kòm otorite, fò n kontinye frape misye. Nou kapab. E si m kanpe operasyon n ap mennen sou Tòsèl la, sou Pènye, m ba n garanti n bay Vitelòm legen sou nou. E l ap gen rezon sou nou. E m te di sa avanyè, m ap redi l, Vitelòm poko janm anonse yon bagay pou l pa fè l. Depi tan m ap swiv misye kòm chèf gang, kòm Antreprenè wi li ye, gen anpil nèg ki antreprenè. Ou tande wi, misye poko janm anonse yon bagay ke l va fè l. E darè l kòmanse. Pandan la polisye yo la zòn Strela ap frape, zòn Estrela la, misye menm, nèg yo gentan vin frape nan Tòsèl la, yo pran kamyon, etsetera, yo pete bal. Sa di yo kòmanse repran konfyans. Pandan operasyon poko menm, poko menm kòmanse non, operasyon fèk tanmen. Nèg yo kache. Kou yo remake polisye yo nan tèl zòn, yo pran tèl zòn yo vin frape pou yo. E kounya yo vin pi vyolan. Y ap fouye kay, y ap fouye moun, y ap tiye moun. Atansyon mesye. Se pran responsabilite nou. Se pran responsabilite nou. Eske n kapab dakò kòm si tout pitit peyi an yo pè. Pa gen kenn moun k alèz Ayiti non. Bon menm bandi yo pa alèz vre non. Paske la konnen menm si l sòti l pral fè yon kou se yon chans l ap pran men kòm li fè l tèlman souvan li vin gen yon pratik epi l wè ou pa janm pran li epi li kontinye ap frape pa gen pèsòn ki alèz an Ayiti legliz prèt katolik pastè evanjelik prèt vodou. masonlòj, direktè lekòl, direktris lekòl, responsab de biwo, jounalis, pa gen youn ki alèz nan peyi an la. Jean Tony Lorthe, Ti Lapli, ou anba live la, bon banm di w yon pawòl. Ti Lapli, m pap bloke misye. Ou anba live la. Lè w fè ti, ti makak se pitit ou l ye. Epi ti makak ye. Ti makak se ansyen solda Anel Joseph m kwè ki menm avek sè Anel ki jiska prezan ap jere yon pakèt byen Anel te genyen. Se pitit ou ti makak ye. Ok. Lè kounya ou dakò Ti lapli, bon m pale avè w ou anba live la. Lè w dakò pou. Ti makak kidnape yon jounalis ki rele Jean Thony Lorthé de Vision 2000. Pran konsyans. Nou bezwen lajan mesye. Nou konn nèg ki gen kòb yo. Men m pa kwè ke se ti Jean Thony Lorthé ke n pral kidnape kòm jounalis pou n ka mande 200, 300 mil dola. Kot l ap jwenn kòb sa mesye? Kounya w met nan tèt ou, si yo kidnape jounalis la, wo radyo a peye, ki radyo? Radyo an Ayiti, se ti monnen yo bay jounalis la, jounalis la konnen wi. Jounalis la pa marye a patwon radyo a non, e pa li menm ki administratè radyo a non. Nèg la se jounen l vin vann kòm pwofesyonèl wi, epi yo ba l yon ti kòb wi. Kounye a lè w mande l de twa san mil dola kote w panse l ap jwenn kòb sa? Ay mechanste monche. Non men se pure mechanste. Nou konn moun ki gen kòb nan peyi a mesye. E pa paske m di nan kidnape moun ki gen kòb non men si gen kòb nou bezwen n konn moun yo. Nou konnen yo. Se yo dayè majorite se yo menm ki ba nou zam nan ankò. M ka konprann nou pa koupe branch ke n chita sou li. Men si se kob nou bezwen se pa ti jean Tony lorthe pou nal kidnape Nou pa ka fè sa mesye Pèsòn pa epanye M byen kontan m aprann ke yo libere doktè la Sévère Doktè nan sant jeskyo ke yo te kanpe travay yo liberel Ou wè nou tande mesye ou wè n gen konsyans toujou Sa di si n gen konsyans mesye libere jounalis la paske n konnen pètinaman n pap jwenn lajan sa a jounalis yo an ayiti bouda chire yo ye se dèyè yo chita nan devan mikro a wè y ap pase bèl men bouda chire yo gen dwa fache men son verite pwen ibi ap fè gwo gòj ap atake tete bouda chire yo ye ayiti sa di si w kidnape yon jounalis sou baz ke w pral mande l lajan li pap jwenn kot l ap jwenn li dayè bon m di w yon ti pawòl nou konn sa pi byen pase m. Kiyès ki peye medya yo? Se moun ki gen antrepriz yo. Bon, nou menm ankò akoz majorite fèmen. Majorite antrepriz ki konn ap bay piblisite yo, majorite fèmen. Genyen ki oblije wete antrepriz yo Ayiti ki al mete l kay vwazen. Sa di yo pa bay spot nan radyo ankò. Ok, radyo a li viv de piblisite. Kounya kote t konn bay piblisite a wi nou koz yo fèmen kounya lè w kidnape yon jounalis kote wal jwenn kòb sa pou l bay bon menm si patron medya ta gen volonte kot lap jwenn lajan sa pou l bay kisa jounalis la reprezante pou li tèlman pou menm si l ta gen yon lajan konsa pou l ta envesti l pou liberasyon l aah monchè ou anba live la la m wè w m di w wap pale anba live lan la sa vle di ke pran konsyans mesye donk libere malere a. Jounalis Ayiti, bon gen kèk grenn ki nan move zafè ou ka wè ka byen woule. Men pa gen ankenn jounalis ki dwat Ayiti t gen kòb. Se yon pakèt bouda chire yo ye. Kounya ou wè Johnny ap byen pase la pa egzanp, Johnny Ferdinand? Heh jenn gason nèg Gonayiv, ou wè l ap byen pase la a.